2 zam sezi, 4 bandi bwè dlo bouch yo ak 4 lòt ankò anba kòd, se bilan yon operasyon ke lapolis nan Gonayiv anonse ke yo mennen byen ta nan aswè baz Bwa Kale kap frape nan zòn Tousab 1 lapolis di lap fè tout kriminèl konnen ke wout yo pran pap mennen yo yon lòt kote ke nan 3 kafou 3 èm komisè a tap pwononse Mouri mare ou byen lanmò. Bonjou bonswa tout moun kontan ansanm avèn jodi a jodi a se 14 janvye 2023 moman poum prezante nou prensipal enfòmasyon ki pral fè pwen nan nouvèl la pou jounen jodi a. Youn nan pi gwo pwen kap domine aktyalite a lapolis bò kote pal anonse ankò nan pòtoprens yo mete anba kòd pwofèt bèje modèn ke yo tap chèche depi lontan selon la pnh pwofèt la ki pa janm Pè afiche l ak gang yo k ap feraye nan kapital la e se yon alye Ti Lapli, chèf gang Gran Ravin nan, ki t ap esplike nan plizyè zak kidnaping e kote yo t ap wè l tou ap sikile nan plizyè videyo ak Ti Lapli, gwo zam manch long nan men l e jodi a lapolis pa deside bat ba, yo mete kòd nan bra Pwofèt Bèje. e te gen yon manda dèyè l depi kèk tan anndan peyi Dayiti. Nan zòn Savyen tou lapolis anonse yo mete 3 bandi nan gang Savyen an anba kòd e yo anonse p ap gen wout pa bwa, tout bandi pral fini pa mare epi jwenn yon souf ak tout nèg ki deside fè wout kwochi anndan peyi a. Rete la poko deplase pou jounen jodi 14 janvye 2023 sa anpil enfòmasyon ak lòt ap vini sou chanèl la pa bliye si w poko fè sa sonje abòne ansanm avè nou Plis detay ap vini nan lòt videyo e n ap toujou enfòme w an tan reyèl sou sa k ap pase anndan peyi Dayiti. Nou se rezo enfòmasyon an, Sofia TV 83, gwo rezo a. Enfòmasyon k ap domine aktyalite a fè ke Lapolis Nasyonal Dayiti apèn sot arete. Prophète Berger modèn. Lapolis Nasyonal Dayiti arete Prophète Berger pandan ke li tap sòti nan Vilaj de Dye pandan li te sot pale avèk chèf gang Vilaj de Dye a nou vle pale de Izo. Nap kontinye an nou raple pou moun yo kiyès ki Prophète Berger. Prophète Berger te Prophète sa a li menm ki te pran dlo pye l, ki te di avèk tout moun ki nan jèn nan, depi yo vini, yo bwè dlo pye l, yo kapab jwenn tretman ke yo ap sibi de tout maladi. N ap kontinye avèk seri operasyon ke lapolis ap òganize nan peyi Dayiti. Nou prale dirèkteman fwa sa a nan vil Gonayiv. Lapolis Nasyonal Dayiti nan Gonayiv nan kad operasyon yo mennen Vandredi 13 pou louvri 14 janvye 2023 nan yon lokalite ki rele Twou Sab rive arete 4 endividi epi 4 lòt 4 lòt sòti mouri nan kad operasyon sa yo. Pami endividi ke lapolis arete yo nou jwenn Deris Jocelin, Joseph Jimmy, Noël Richie ak Diejuste Victor. Lapolis fè konnen diran operasyon sa yo sezi yon machin Yo sezi yon machin nan men bandi yo, 2 zam konfiske epi 3 lòt motosiklèt ke yo rive pran nan men ansanm bandi k ap bay pwoblèm nan Gonayiv. N ap kontinye rete avèk seri operasyon ke lapolis ap mennen nan peyi Dayiti kote ke. Ajan BLTS nan Pòtoprens rive arete yon sitwayen ki pote non Ronald Domingo alyas Lopez. Otorite BLTS yo arete sitwayen sa a nan ayewopò Toussaint Louverture paske yo te gen yon manda darè kont sitwayen sa a kòmkwa ke sitwayen an ta patisipe nan zak asasina. Otorite polisyè yo fè konnen tou le 3 endividi sa yo jwenn arestasyon yo paske yo fè pati baz Gran Grif nan depatman Latibonit peyi a. Aprè ke plizyè òganizasyon te fin denonse ekip Ariel Henry a ki ta pran sinyati yo pou yo mete nan yon akò, Fwa sa a, se pral tou pa Claude Joseph, li menm ki denonse ekip Ariel Henry an ki mete siyati yo nan akò 21 desanm nan. Nan sans sa a, Claude Joseph fè konnen li pa t janm chita avèk Ariel Henry yon jou pou l te ba l ide l sou kesyon akò sa a. Se nan laprès li rete li wè li pote sinyati nan akò sa a. Nan sans sa a, ansanm de moun sa yo ke Ariel Henry mete sinyati yo nan akò a anonse ke y ap gen pou y al pote plent nan jou k ap vini la yo, yon fason pou yo kapab atake akò Ariel Henry an an jistis. Dirijan pati politik Demokratik Entegrasyon Ayisyèn yo, Padena, denonse jesyon katastwofik gouvènman Ariel Henry an ak ekip li nan tèt peyi Dayiti, kote kondisyon lavi sosyo-ekonomik ak sekirite pèp ayisyen an parèt pi difisil chak jou Bondye mete. Nan sans sa a, prezidan Padena a, Doktè Tousen Ilyonè, drese yon bilan zewo pandan anviwon 19 mwa PM Ariel Henry ak ekip li ap mennen bak peyi an. Doktè Toussaint Ilionnet kritike tout responsab pati politik ki chwazi siyen yon nouvo akò politik ak Ariel Henry nan pwòp enterè pèsonèl yo, alòske akò 21 desanm sa a pap pote anyen serye nan pwoblèm peyi an ap fè fas dènye tan sa yo. Nou pale fwa sa a nan peyi Kanada, Premye Minis Kanada a, Justin Trudeau, li fè konnen se yon ti gwoup fanmi ki ekstraòdinèman rich an Ayiti ki alabaz yon bon pati nan twoub enstabilite ak twoub ensekirite ki gen nan peyi an. Premye Minis Kanada a fè konnen sanksyon ke Kanada enpoze sou ansanm dirijan politik an Ayiti yo se yon sanksyon ki vini nan yon bon tan paske li pèmèt ke ensekirite a li rive redui nan kapital ayisyèn nan. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, Pòsàn Bwale Madi e Pi Brezil, Andrés Torres ki se ansyen minis jistis nan peyi Brezil jwenn arestasyon l maten samdi 14 janvye a. Fòk nou di w ansyen minis jistis peyi Brezil la jwenn arestasyon l paske yo ta akize l kòm moun ki te enplike nan al fè aksyon ki te pase nan peyi Brezil pandan eleksyon 18 janvye 2023. Sitwayen nan peyi Etazini kote pwogram Biden nan li kontinye ap fè wout li. Genyen Sekretè Deta ameriken an, Brian Nichols, fè konnen deja gen 10 migran ki gentan rive nan peyi Etazini nan kad pwogram Biden nan. Brian Nichols fè konnen gen 600 lòt migran ki deja akredite pou ta antre Etazini nan jou k ap vini la, di a pwogram Biden nan. Nan sans sa, Brian Nichols fè konnen tout migran ki swete antre Ozetazini dwe itilize pwosesis sa yon manyè pou yo pa an kontraryete avèk migrasyon amerikèn. Wala pdg Boca John, m panse ke m ka tou antre nan seri kòmantè yo. Nou pral kanpe sou premye minis Justin Trudeau ki nan Kanada. Ensekirite a li bese nan peyi dayiti paske gen yon gwoup de fanmi ki spesyalize yo nan kesyon kreye la twoublay nan peyi dayiti. Nan sans sa a Justin Trudeau li menm li di a klè ke sanksyon Kanada a li lakoz ke ensekirite a diminye sou sòl peyi dayiti. Exactement avek sanksyon sa yo neg yo mentnan yo pa gen dwa achte zam lan peyi etranje kote ke yo pa gen dwa tou voye yon moun achte zam nan si yo pran moun nan otomatikman moun nan gen yo menm yo pral fè yo fè yo bal kiyes ki mennen pou yo achte l e kiyes ki fè yo achte l e neg sa yo mentnan yo vin redwi yo vin pè enben rive nan jan de sitiyasyon sa yo mentnan nou wè ke se grenn zam grenn bal ki nan men neg yo se yo mentnan kap fè seme latroublay e eske w pa trouve ke se yon Yon trè bèl aksyon ki fèt dirèkteman di gouvèneman Kanada nan moman sa ke kote ke se sèl yo menm k ap poze de aksyon fèm sou do Ayiti a chak fwa. Èske ou pa twouve ke se yon bon travay k ap fèt? Efektivan Bosca, fòk nou di w se yon bon travay k ap fèt paske anpil sitwayen k ap viv nan peyi a, konstate ke depi apre sanksyon otorite entènasyonal yo enpoze sou kèk dirijan nan peyi an, kesyon ensekirite a li diminye nan peyi an. Paske, dè nèg sa yo ke yo enpoze sanksyon sou yo a, pa bliye, se yo menm ki nan transpò zam an Ayiti, se yo menm ki nan transpò bal an Ayiti. Ebyen, otomatikman, ou te pwale ke otorite entènasyonal yo enpoze sanksyon sa yo kont moun sa yo, ou te pral wè fenomèn ensekirite a li kòmanse diminye. Ou te pral wè gen de gwoup de band ame ki kòmanse reyini tèt yo ansanm pou di ke yo fè lapè antre yo. Enben jodi a, se ansanm konsta sa yo ke Justin Trudeau li menm li re-evalye pou l di aklè sanksyon Kanada yo yo pote fwi paske li pèmèt ke ensekirite a, kidnapin nan diminye sou sòl ayisyen an. E sa anpil moun swete tou, yo swete tou gen lòt sanksyon ki rive bò kot lòt moun nan nivo entènasyonal, nan nivo nasyonal la, paske se pa sèlman moun sa yo ki enplike nan kraze peyi an, se plis pase. 100 a 200 a 300 moun ki enplike nan kraze peyi a jodi a, sanksyone 10 grenn moun, 20 grenn moun sèlman pa p ka pèmèt nou rive rezoud ansanm de pwoblèm peyi a ap fè fas jodi a. Egzakteman, men kòm lè a tou li avanse tou e jis, nou di w mèsi mon frè ke pou entèvansyon an nan emisyon an. E wi Kanada deside e bagay yo menm lè yo kòm si y ap di w ò non non e yo pa sipoze si yo pa sipoze sa, Ou wè ke Kanada kanpe tèt pou tèt, ebyen sanksyon ap tonbe pi rèd, anpil lòt sanksyon sipoze vini, e sanksyon pi rèd nan dèyè nèg yo an Ayiti, anpil moun, e mentnan se travay sou 2 grenn nèg ke nou bezwen la, ki se Reginald Boulos e Dimitri Vorbe, epi aprè sa pou yo pran lòt nèg ankò. Se nan mitan sa ke gen yon rapò ki te, gen yon, gen yon, gen yon, gen de kesyon ki te poze, e. Anpil moun di nou poko ri bon imajine w nou poko rive lan sanksyon Jovenel Moïse pase sanksyon Jovenel Moïse la nou konnen ke Core Group li enplike ladan l a san pou san e se petèt sa ki se yon dosye ki sansib men nou konnen ke veut veut pas to ou ta sanksyon moun sa yo yo pap ka rete toutan Menm jan avèk tout lòt peyi, ebyen yo poze de sanksyon aprè dizan, aprè kenzan, gen de prezidan ki arete, gen de minis ki arete, nou konnen Ayiti se yon kesyon de tan pou sa rive anndan peyi a. Sa w panse Yves Juste? Efektivman, gen yon ansanm de moun ki poko jwenn sanksyon yo, se tan ke y ap pran pou yo rive sou moun sa yo, Se dosye moun sa yo tou y ap etidye alalong ki lakoz ke yo poko sanksyone yo. Paske gen anpil moun ki te di klèman ke ansanm de sanksyon yo, yo fini, yo p ap sanksyone on grenn moun ankò. Ebyen, ou te pral wè, yè vandredi an, yo te pral sanksyone bòfrè Michel Martelly, yo te pral sanksyone Anel Belizaire. Ebyen, de moun sa yo, yo menm yo sanksyone yo yè, ebyen lòt ansanm de moun ki poko jwenn sanksyon ke yo gen pou mete sou yo a, Ke yo rete tann paske otorite entènasyonal yo lè yap mennen yon dosye yo pa aji menm jan avèk la polis kote ke yo pral arete moun se aprè yo pral mennen ankèt se avan yo arete w yo mennen ankèt epi aprè sa pou yo enpoze w sanksyon ke yap enpoze w la si ke Prophète Berger. si ke si ke peyi Canada ap sanksyone moun an Ayiti ebyen peyi Canada Sanble ap sanksyone moun tout kote nan mond lan. Nou prale dirèkteman nan Sri Lanka, kote ke otorite Kanada yo sanksyone 4 moun nan peyi Sri Lanka. Pami 4 moun sa yo, yo sanksyone 2 ansyen prezidan, 2 ofisye militè. Kote ke 2 ansyen prezidan sa yo, 2 ofisye militè Sri Lankè sa yo pap ka antre sou sòl Kanada jiska nouvèl òd. Nan sans sa, otorite yo nan peyi Sri Lanka deja lanse yon envitasyon bò kote anbasadè Kanada a nan peyi Sri Lanka a yon fason pou l kapab vin bay eksplikasyon pou l di poukisa peyi Kanada sanksyone 4 otorite nan peyi Sri Lanka. Waw e avan tou an nou fon ti rale pwofèt Bèje e ki retwouve arestasyon l lan sòti vilaj de Dye nou konnen gen anpil pwopo tou ke pwofèt Bèje te lanse men e la mentnan l pral reponn kesyon men Poukisa ke gouvèneman menm ak nou konnen ki travay, poukisa ke yo pa janm fè yon va pandan ke yo di yo yap arete a goch yap arete a dwat men nou poko janm wè yo fè yon va sou nèg sa yo pandan ke chak moun oubyen ki ta pale oubyen ke yo ta wè nan bò zòn kay moun sa yo yo arete moun nan men pandan ke yo menm yo pa vle al arete vrèman moun nan poukisa li ye menm? Eleksyon an bout tan, Josem Granlin nou pa pral vin defann Pwofèt Bèje. Paske yon ansanm de deklarasyon Pwofèt Bèje fè, se de deklarasyon ensandyè yo ye. Sa yo merite pou pini kòrèkteman pa lajistis. Pa bliye, pa bliye Pwofèt Bèje. sou prezidan Jovenel Moïse, otomatikman lè l te fin di ke l ap pase dlo nan pye l, Fidèl ap ka vin bwè dlo pye l, kote ke y ap ka geri, ministè dè kilt te pral mete yon manda darestasyon dèyè Pwofèt Bèje pou sa ke l di an kòmkwa atent a la pidè de la sosyete. Yo pa rive arete l sou Jovenel Moïse paske l te kouri al kache nan Savyen. E lè l al kache nan Savyen, ou konn nan kiyès li t al kache? L al kache kay Odma nan Savyen. Lè sa Odma te chèf nan Savyen. Sa se deja yon eleman pou ke yo arete w. Dezyèm toune Pwofèt Bèlye tounen apre ke Jonathan Jovenel Moïse lal moute nan baz ti lapli nan gravin kote ke l fè video zam nan men l tout bagay avèk ti lapli sa a egal yon dezyèm eleman pou lapolis lajistis arete w jodi a yo arete Pwofèt Bèje paske l ap sòti anndan Vilaj de Dye. E, kòm pwofèt, ki relasyon ou genyen avèk yon nèg ki gen zam ilegal nan men l? De, èske se jèn ou t al vann nan Vilaj de Dye, kote ou t al pote benediksyon pou Izo, oubyen ou t al konvèti Izo pou l depoze zam? Sa se ansanm de kesyon ke n ap poze. Twazyèm kesyon nou kapab poze, Kòm ki gwoup de moun Pwovèb Vejetal te ale anndan an? Lè n konnen nan zòn sa yo, moun ki chèf zòn sa yo se de moun ki rechèche pa lapolis, enben jodi a lapolis arete Pwofèt Bèje kòmkwa ke yo pral gen pou pale avèk Pwofèt Bèje, ki entansyon li genyen, ki sa ki lakoz ke l ap fè jan daksyon sa yo. Men youn nan bagay tou nou ka repwoche lapolis, jodi a si w di m. Arete pwofèt bèje devan vilaj de Dye poukisa ou pa tou poukisa ou pa tou arete kote moun li tale a tou fon kout tèt al arete moun kote li tale a lè sa nap pran ni moun ki tap pale ni moun ki koupab la ni moun ki tap pale ak koupab la men lè lapolis dim wap arete yon moun ki sot andan se grimas lap fè. Bon nenpòt moun ka antre anndan, sòti anndan, dayè gen moun ki toujou ap viv anndan wi. Poukisa nou pa nou pa fè operasyon anndan pou nou arete ansanm de moun ki konplis yo. Je veux dire kisa ki anpeche la police nationale d'Haïti al mennen operasyon anndan Vilaj de Dye. Depi lè Frantz Elbe moute, Frantz Elbe gen 1 an, yo poko janm mennen yon grenn operasyon nan vilaj non, men pou otan yo. Yo gen cha blende, yo gen zam, lapolis gen efektif, poukisa pa janm ka voye operasyon nan zòn sa yo? Se sa ansanm de kesyon ke n ap poze sou arestasyon Pwofèt Berger a. Men mwen menm, mwen menm pi gwo pwoblèm mwen menm, pi gwo pwoblèm mwen menm mwen gen la, se ke m pa wè poukèt kisa ke lapolis pè pou fè yon va. Kòm mwen konnen ke moun sa yo se de moun ki sekirize pa Madam Lalime, sa m konnen, paske se yo menm k ap met latwoublay pou ke Etazini e otre peyi kapab al chèche tout richès paske yo fè pèp la pè, yo mete moun sa yo la menm pou batay kont lapolis pou ke zòn sa yo, yo mete yon pil ti bandi lan chak zòn sa yo, pou ke yo menm lè yo pral chèche richès lan zòn yo, ke tout pèp la pa kapab avanse paske yo gentan konnen gen yon bandi la. Nou konnen sa se travay madam la li menm pou ke Etazini kapab al vòlè byen richès peyi an kote ke okenn moun pap kapab deyò epi yo menm yo gen tout va yo, yo gen tout lwa yo, yo gen tout direksyon yo pou yo kapab pase al fè sa yo vle. Mentnan, poukisa ke lapolis li menm kap. Nou pap di lapolis la. Frantz Elbe li menm, li pa deside pou fè yon va epi se chak moun ki ou mwen pale oubyen moun k ap k ap nan ki nan zòn nan poukisa li pa mete men sou yo mwen menm m pa konn m pa konn m pa konprann poukisa se sa pi gwo pwoblèm nan la mwen menm paske poukisa ke izo li la ti lapli li la nou di se pwoblèm peyi an men nou pa janm kapab aranje nou pou nou rive nan zòn sa yo poukisa. M pa konprann poukisa mwen menm. Mèsi Juste frè m pou entèvansyon w la. Wi. Efektivman Bosta, ann fè ti analiz tou kout avan ke nou mete fen. Wi. Gen yon jou byen Bosta. Wi. Miragwàn gen komisè gouvènman ki rele Jean Ernest Muscadin. Komisè sa a, li di w otomatikman ou gen zam ilegal nan men w, pa gen lòt kote y ap voye w se anba tè. Wi. E nou deja wè pwazn misye genyen nan komin Miragwàn. Miragwàn, Kiyès ki te senatè nan Miragwàn? Nenel Cassy. Kiyès ki mache tout bandi nan Miragwàn? Nenel Cassy. Epi jodi a, lè Muscadin ap tiye bandi sa yo nan Miragwàn, ou konn kote bandi yo vini? Yo vini otomatikman nan Vilaj de Dye. Yo vin ranfòse Vilaj de Dye paske yo konnen Frantz Elbé pap janm al mennen operasyon nan Vilaj de Dye. Kiyès ki mete? Kiyès ki mete direktè jeneral polis? Nenel Cassy t mete l. Ebyen si Nenel Cassy mete direktè jeneral polis, li tou di misye klèman ke zòn sa a pa lwayal pou mwen paske tout nèg mwen fè yo vini paske m pa ka gen kontwòl Muscadin. Ebyen se sa k fè w wè jiska prezan pa janm ka gen operasyon nan Vilaj de Dye. Kòman w konprann pou y ap tiye 6 swat nan Vilaj de Dye? Swat se yon inite de lit li ye Boston, don Feyi. Pi gwo wi. Swa, lè m di yon swa, ok, se lapolis la pou w mete an dewout wi. Ou wè sis swa mouri anndan Vilaj de Dye, twa polisye mouri nan zòn Ti Makak nan Laboul 12. Ou pa janm wè lapolis menm al nan zòn sa yo non. Paske zòn sa yo se basyon nèg lavalas yo, zòn sa yo se basyon nèg ki mete direktè jeneral polis lan. Banm di w byen, gen ensekirite nan Matisan, Nenel Cassy kot plaj li a ye? Se Gretye li ye wi. Pou w al Gretye, kot kote w pase? E Matisan w pase wi. Sa vle di, yon nèg k ap pase tout dizè, onzè di swa nan Matisan, yo pa janm tiye w peta sou li pou w konn se konsa. Enben, n ava konprann, pi devan n a konprann reyalite peyi a sa vle.